Bon jodi a mwen m deside fè voice la pase Bon m pa gen pwoblèm ak lapolis ki vin nan zòn mwen ki kraze Lapolis si w ap fè yon bagay serye fè yon bagay serye Pa ke si w ap vin chache yon chimè Si w tout fwa w ta gen yon grate ansanm avè w k ap montre w kay chimè a ye W ap vini w ap kraze kay chimè a w ap kraze l ou fini Ou pa gen nil dwa ou vini pou w kraze yon zòn konsa Moun twoutyè Mesaj sa e pou nou. Kòm m tande se nou menm ki mete ansanm ak lapolis, ki mete ansanm ak lapolis ki fè lapolis vin kraze zòn nan konsa. Mwen m pa gen pwoblèm. Moun tapaj. M tande se nou menm ak lapolis ki mete ansanm, ki vini ki kraze, ki kraze anba konsa. M di anba se chimè ki genyen. Se nèg k ap mache kase kay moun, vòlè afè moun. Moun nan merizi ankò. M tande se nou menm ki mete ansanm ak lapolis, ki kraze anba a m pa gen pwoblèm avè nou men sèlman bat chen an tann mèt li a jodi a pou nou demen demen pou mwen e m pap ba n manti jou map deside frape pye m atè la m pap kite ni granmoun ni timoun yon sèl bagay m ka yon sèl mesaj m ka pote ba tout moun but ou menm ki konnen ou pa annafè etire kò w pase pwoblèm ap vini pou pa vin di m konsa ou pa kwè nan anyen nan anyen depi m jwenn ou se kò w koupab Touti espesyalman. Mwen lèm fwape pye m atè m pral fwape pye m touti anvan. M pap kite timoun kòm granmoun. Se mwen k di sa. M panse m pa bezwen bay non moun wè kiyès k ap pale a byen. Bon m pa bezwen di kiyès li ye. Tout moun konn, tout moun wè kiyès li ye deja. Konn? M pa di l pa 3. Ou wè kiyès deja. Nou vini nou kraze zòn mwen, Nou vire moun an ale nou tiye ti malere boule kay nou pase bako lodè m pa gen pwoblèm mwen m pase m pap pase bako lodè non map fè ou wè jan ou wè dlo kap kouri nan kanal ki konn pa ki pase Toutye a map fè san koule ladann konsa kòmsi se dlo tap desann tankou se sa lavalas sèlman mwen m pa gen pwoblèm a sak pase a m pa gen pwoblèm men se pwòp ti malere yo pwòp ti malere yo nou pran nou boule kay yo. Nou pran ti malere nou boulel nou met dife sou li Nou met dife sou li m pa gen pwoblèm ak sa Men sak pase nou bezwen m nap mande pou mwen N ale nou pran ekip medam an ekip medam nap mache bat yo O wi se madan se madan chèf yo wi madan chèf Mwen m pa tap janm kwè si m ta vin jere gen m kote m pap pran fanm vin met avè m M tap jere gang mwen map jere gang mwen pou kò m Sèlman moun Twoutye moun Nangalèt moun Tapaj moun Dimòne Moun nan mezye Selman bat chien an tann mèt li Jodi a pou nou demen se pou mwen La police Map diw sa ankò si wap fon travay serye Epi tou ou wap vin dèyè bandi wap bezwen machine a blende But m se gason menm jan avè nou Men pye n atè m pa met pye m atè Rale zam mwen ap rale zam mwen Epi nap fè katouch Sak pi piti a pase M wè nou kanpe nan mouvman abitrè Nou parèt nou pran yon zòn nou kraze l konsa Hein Nou kraze yon zòn konsa nan eta sa. epi nap di nap chache chimè, manti, nap fè moun abi, spesyalman Vorbefis, gon grenn bagay ki pase mwen mpap janm, mpap janm, mpap janm pa baw repons lan, kidonk, poum gen soldam kap pase anndan an yè, pou lapolis tire dèyè yo, ou mete polis nan tout gravèl ou a nèt, mpa gen pwoblèm ak sa, Se bagay se bagay ki di w shh bèk ki gen ke pa janbe dife bat chen an tann mèt li se sa m te ka di nou sèlman.